Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la kayou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Jodi a se dimanche 16 octobre 2022. Alors, demen se sera donc 17 octobre. Lendi 17 oktòb 2022 pral gen anpil pwoblèm nan lari an paske pral gen manifestasyon puiske demen randevou an ta sipoze pon wouj men nou pral fè yon kout pwojektè anpe pli ta o nivo de pon wouj pou wè kòman bagay la ye. Epi ap gen manifestasyon o nivo. de la vil du Cap paske nou konnen blòk sila a se Moyiz Jan Chal ki pran kontwòl li. Nou poko la n ap vini la men touswit vòtre emisyon. Anpil enfòmasyon t ap sikile yèswa sou rezo sosyo kòmkwa Mazora ta pèdi lavi l. Hum Mazora demokrasi men tande gon lòbèy ki fèt onivo de zòn Laboul la. Kafou Laboul, kote ke gen anviwon 4 a 5 moun ki pèdi lavi yo. Nou ta kapab di son fiziyad. Men se nèg Ti Makak yo ki pase a laksyon. Anpil moun te gen dout kòm kwa Mazora Demokrasi ta tonbe pami moun sa yo. O pwen ke gen nèg la ki ap voye foto ki di, Hum, pye sa sanble ak pye Mazora. Antouka n ap rete chache enfòme pou kapab pote plis enfòmasyon Pou nou, règ jounalistik. Men, sware a te long anpil paske dapre tout enfòmasyon ki rive jwenn nou, se pa ta vre. Se pa ta vre. Gon mazora ki mouri. Men mazora sa a son mazora ki konn ap vann gaz nan kafou. Mazora sa a sanble te gen pwoblèm avèk nèg ti makak yo paske gen lè l te bay nèg yo. yon fo gaz. Nan gaz yo, yo ka nan konnen nèg y ap mete dlo nan gaz, y ap mete tiyè nan gaz, y ap mete tout lòbèy nan gaz. Epi sa w tande a la a, nèg yo moute la a, nèg yo vin bay yon wach manman, ebyen gen anpil moun ki tonbe nan wach manman sa a. Nou gen videyo, videyo yo vrèman kriyèl, se tèt chaje lè w ap gade videyo sa yo. Donk, pou tout moun ki te gen dout. e ki te kòmanse ap bay tèt yo pwoblèm kòm kwa mazora ta pèdi lavi l m misye pa tonbe e sa fè 2 fwa antouka mazora frè m nan w ap viv lontan toujou paske e depi w wè yo kouri bri lanmò yon moun li pa mouri tout bon vre ebyen w ap viv Fò n di ke videyo a dire anviwon 42 segond kote ke w ap wè plizyè moun k ap mache atravè videyo sila epi w ap wè plizyè kadav an menm tan. Gen 3 towo la ki tonbe onivo de la Kwa Debouke. Lapolis Nasyonal Dayiti touye 3 endividi nan echanj de tir nan zòn Lilavwa nan komin Kwa Debouke. Gen yon pistolè kalibre 9 milimèt ki rekipere, gen 2 motosiklèt ki konfiske nan kad Entèvansyon sila ki mennen pa bò kote brigad entèvansyon sou komisarya Bon Repo daprè sa lapolis fè konnen. Selon lapolis, endividi sa yo pami yo youn se Joelson Dieujuste ki fèt nan Pòtoprens nan dat 13 jen 2002 ebyen misye. Fòk nou di nèg sa yo spesyalize yo nan zak anlèvman, brakaj ak kanbriyolaj notamman nan lokalite Wozanbè nan Lilavwa. Lapolis pwofite pou kapab anonse sou komisarya Bon Repo a pran nouvèl dispozisyon yon mannyè pou kapab ogmante patwouy polisyè yo nan plizyè katye swit ak plent ki gen rapò ak zak banditism. ki ap fèt nan plizyè zòn nan lokalite sila. Lapolis pase a laksyon, li frape 3 bandi nan blòk Lilavwa. Antretan fò n di ke sitiyasyon an vrèman rèd pou moun nan Kwadèboukè. Tande byen, pou moun nan Kwadèboukè fas ak aso repete mesye Vitelòm yo e mesye 400 mawozo yo, jan m te di li yè nan yon emisyon, yo pa rete kwaze bra yo. Aktyèlman la nèg y ap konkokte. Yon plan batay pou Vitelòm e Vitelòm kapab jwenn ak zo grenn ni si l al nan pote boure. Pase ke nèg yo te bay yon replik yo te ale anba bouch Vitelòm nan yo te al fè mò pou Vitelòm avanyè. Pandan Vitelòm antre bosal sou baz nèg yo, ebyen nèg yo tou te al bay Vitelòm yon kou yo pase pa anba yal frape donk 400 mawozo a l poko mouri nèt menm lèw wè vitelòm ap fè nou wè feblès yo men tanzantan la yo menm yo bay yon ti replik la suite des infos genyen materyèl ki vini pèp ayisyen m pa vle nou kouri al bat bravo la kontantman Pou materyèl sa yo ki vini yo. Si se sa m wè yo la a, sa m wè yo. Nou fèk kare pran anba bandi. Mwen m p ap ba yon nèg manti. Materyèl pou Leta genyen la a pou batay a bandi, se tankou cha Minustah te genyen yo. Omwen fò n gen 4. Nou gen 4 ki genyen M-50 sou tèt yo. Nou genyen Nou pa bezwen elikoptè. Men si n genyen 4 konsa. E pwi. Nou gen nèg ki fè. Entèvansyon an milye urbain. Nou gen bon zam. Bon bagay. K ap frape nèg yo. Lè sa a. N ta kapab di n ap fon bagay. M pa vle kòm si al antisipe pou m di bon. Eee. Bagay sa yo pa bon. Men. Se pa twòp evidan. Fò n pa pran twòp konfyans pou n di ke nou pral mache sou bandi. Nou pral kite w gade kèlke imaj. Pran san w pou gade byen. Lè w fin gade imaj yo nou pral vini avèk yon voice Ti Lapli ki li menm deja di a ti bagay sa yo l ap gade la, ti bagay sa yo, yo p ap ka reziste ak kout bal M14, ak kout bal AK-47. Sa se ti bagay yo voye pou nèg babekyou yo pran ay ti bagay yo voye pou nèg izo yo pran ay ti bagay yo voye pou li menm poul pran an nou swiv epi tou nap tande ti lapli kap pale. Se many. Nou wè menm gwosè, menm koulè, nou wèl many. Nou wèl byen, menm koulè ti Magali a, sèlman dol ki diferan. Nou wèl byen kounya mesye? Sa yo, sa yo menm kap bay Herman nan mati sa nap baw rezilta sa yo. Mal bò kote yo pa bon. A yon ti zo reken yo yo voye la. Sa yo ka se fon ti bal kadach, a bal 14. A yon ti zo reken yo. A yon ti machin pou nèg kale flannen yo. Sè, flannen ap boule m boujwa sa yo. Ba leta, e pa leta k achte cha yo non mesye. E boujwa yo k achte cha yo. Ba men la nap di leta, leta, leta. Yo pa resi repase yo sou non leta. Pa met leta nan bagay sa yo mesye. E nèg yo t voye achte cha yo vin pou yo bay biznis yo sekirite. Pou yo bay ekip yo sekirite frè. Pou yo pwoteje tèt yo. Pa pale de leta. N a tande nouvèl cha yo tande. Lòt semenn w ap tande Krisla gen 2. Babekyou gen 2. Ou konprann lòt ankò gen 1. Ou pral tande pèp la pran nanm vre. Yap mouri. Nèg ki tap di yo se dirijan, yo se sesi yo, ki te pran reskosablite a pèp la, pa met grenn nan bouda nou poun kenbe batay la. Ou wè se pa nou, sak pral nan prizon pral nan prizon, sak ap mouri ap mouri. Pa kwè m te di nou sa. Nèg kap fè fo batay sousou yo. Nèg kap fè fo batay ti visye yo, kap mache pran kòb lan men moun agoch adwat. Pa kwè m te di nou sa. Pa pran reskosablite nou nan batay nap fè a. Pran pòz nou pral lage batay la lan wout, na wè. Nou a tande na banm rezilta tande. Ala koze nan peyi dayiti. Antouka nap tann men fom tou byen Ariel fok ou mete bagay sou ou. Si se ou k rete la toujou fok gen ekipman paske ke nou vle ou non la polis moutre li febli neg yo gen trop bagay nan men yo. Fok nou batay. Men pou n batay fò n gen bagay. Paske, omwen lè w ap goumen avèk yon gwoup ki rele je nèf, sitou nan zafè gaz la, lè l rale yon bagay li pete popopow, ou menm fò w ka lage yon bagay tou pou w fè l kouri. Bon, ou pa ka fè l kouri. Ti bagay sa yo mwen k vin la a. Bon, antouka, mwen m ap tann. Men, humm, m pa kwè ke sa yo pral pote rezilta tout moun ap tann nan. Antouka, mèsi la fami, kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. E pi, pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous appréciez le travail. Pi aprè, kèskon di? A la pwochèn!